Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre laka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwen pa tro byen, men de tout manyè, mwen oblije vini la pou m kapab pote ba nou emisyon sila, paske Bagay yo pa bon nan peyi Dayiti. Donk la vwa, si w ap tande byen, ou kapab wè vwa yon ti jan apolonyèn. Se paske mwen anrime. Il y a des gens qui me disent, Ben, ou anrime souvan RL prod. Ben, ou konnen, an Ayiti ou ye, frè m nan. Toujou gen move lè w ap respire aparaman. Donk sa va toujou ou mal. Ekoute, Dye toujou pwoteje nou malgre tou. Enfòmasyon nou pote pou ou se ke. Gen anpil kote nan Pòtoprens ki bloke jounen jodi a la. Ti bagay pou yo fonksyone. Pase ti gaz la se avèl nèg moto yo fonksyone, yo bay madanm yo manje, yo bay pitit yo manje. Nèg kamyonèt yo se avèl yo fonksyone. Tout moun se avèk gaz la pou fonksyone, pou bay madanm, pou pitit yo manje. Kounye a, bon m wè yon lekòl ki ouvè, m mande a ki objektif li ouvri, paske pa gen gaz. Bon mwen menm m gen apòtman m oblije kanpe, m pa ka al mennen timoun nan lekòl paske m pa gen gaz. Bon maten an malgre m pran youn m mennen lekòl bon m pa konn ak kisa m pral chèche l m pa ka jwenn gad li gad bon te konn jwenn li atè ou rezilon ou pran l atè ou pa ka jwenn li nan kòb ou pa ka jwenn li atè e bon nèg yo konnen poukisa nèg yo ap fè pèp la sa e gon Bondye nan syèl la k ap gade nèg yo. E si nèg yo yo kontinye fè sa, pèp la gen dwa pa ka aji avè yo men Bondye nan syèl la al ka aji avè yo. Alò se sa m swete, m swete nèg yo pran konsyans, y ap fè nèg pèp sa a pase mizè depi lontan, oblije pou yo pran konsyans pou yo di enben sa ase, y ap bay pèp la yon fason pou l viv. Ok mesye ke Bondye beni nou. Pa bliye, jan bagay la ye la m ta kapab di nou rive nan sonmòm nan. sa vle di peyi a dwe eklate. Kelkeswa moun ki pa pou peyi a eklate ebyen m panse ke ou wè mal. Fòk peyi a eklate pou omwen nou ta kapab jwenn yon solisyon ak yon seri de pwoblèm. Ou pa konn wè kòmsi lè yon moun gen yon klou epi klou a oblije mi pou l kapab pete, ebyen se nan sitiyasyon sa peyi Dayiti antre pou kouwè li la. Jounen jodi a la fò n di ke gen anpil kote ki bloke nan peyi Dayiti. Pa egzanp. Il y a des taxi moto kom si mesye sa yo menm ki pran lari an pou kapab egzije gaz. Eske nou konnen gen kote galon gaz la rive nan 1500 goud? Or genyen gaz, gaz la vini, sa k pase, ebyen se bloke li bloke, sa vle di lè pou l sòti nan Varreux, pou l kapab rive nan yon seri de stasyon a esans, ebyen dèfwa yo pran yo nan wout, bon kounya la gaz la vini li rete kote l ye a. Ki pral fèt siksesivman. Pa egzanp, demen swa pral gen dyezèl k ap vini ankò, anplis de sa ki la, samdi pral gen gazolin k ap vini, mèkredi pral genyen dyezèl k ap vini ankò. Wè tout kesyon m tap poze la se pou lòt moun a e kesyon pam e kesyon pèp la. Le na renmen konnen dabò konbyen kòb leta ayisyen depanse pou chak moun kap achte dizèl. A la. Nou pa gen a nou. Nap panse. Non nou fòn panse lò sou scoop. Wi. Pa gen fè bak. Pa gen fè bak. Pòske. Le prix du produit ki est affiché Le prix appliqué A la pop Se pa le prix généralement E kalkulé Y a le prix kalkulé mm-hmm. Y a le prix affiché a la pop Dans le prix calculé, l'État fait de pertes de l'ordre de respectivement 111 gouttes, 91 goudes et 101 gouttes sur les trois produits. li achte yon galon de diesel met nan bèl berline li an, li merite li sanble avèl dayè, li travay pou sa, fòn batay pou tout nèg gen bèl bagay nan peyi sa, nou son peyi de gran nèg, fòn nou pa krache sou nèg ki gen bagay. Sitou nèg klas mwayèn. Sitou nèg klas mwayèn. Mwen m panse ke leta genyen anviwon. De eleman ki sot nan zòn sa a ki te kondisip mwen, mesye yo aprann mwen ke ann Israël, li gen yon gwoup yo rele Lapè Mentnan. Tout tan yo an negosyasyon. Malgre ou tande ke gen pwoblèm antre Israël, Sisjordanie, Bande de Gaza, mentnan gen toujou gen yon gwoup k ap travay pou lapè. Mwen menm, mwen pa vle fè pati de pwoblèm nan, men de solisyon an, e solisyon an se ant Ayisyen pou l jwenn li entre les reprezantan du gouvèneman, les reprezantan du BMPA, de task force auquel j'ai fait référence tout à l'heure, et les transporteurs pou nou wè nan kèl mezi, paske transportè yo menm yo gen pitit yo ki pou al lekòl, yo gen madanm yo ki ka bezwen lopital, yo gen tout bagay pou yo fè avèk pwodui petwolye a egalman. E pa gen son avèk yo, paske y ap tande w la. Mesye transpòtè yo, Mwen konnen peripesi n ap pase pou nou rive andan tèminal yo pou nou pran pwodui petwolye a. Mwen konnen egalman ki risk ke nou pran lè n soti madanm nou ap rele nou, pitit nou ap rele nou pa rapò o fèt ke genyen de gwoup ame k ap entèsepte kamyon yo. Mwen konnen egalman travay la difisil. Men, Nou gon sèl bagay, si nou pa reyalize bagay sa pou nou sove Ayiti ansanm, gade pou nou wè nan kèl mezi nou ka fè djòb n ap fè ki difisil la pou sove peyi a. Nou pa gen peyi de rechanj. Fò n chita pale. E chita pale sa mwen m lanse l kòm direktè jeneral Tribèempad pou m pale avèk nou nan. M pa gen kote pou m al pale avèk nou. Nan nenpòt kote nou ye, an tou lye, m pral pale avèk nou. Kèlkeswa kote nou vle ale an, m ap vin jwenn nou pou m pale avèk nou paske le wòl d'un responsable de l'Etat c'est de résoudre les problèmes et de ce côté là, mwen panse ke m ap à l'heure, au rendez-vous et à la hauteur. Trè byen. Mèsi bokou pou se deviz la. Mèsi bokou. Msye Soulegne Robert, sa n ap fè a tèminal ke n konstwi nan le sud lan? Pou sa n pa met gaz ladann? M ap anonse piblik la ke tèminal sa a relouvri nòmalman jodi an. Mwen pale avèk responsab tèminal la yo, yo relouvri. Sa ap pèmèt ke pwodui an, nou gen plis kapasite de stokaj ki enpòtan annatandan gouvèneman sa ki la kounye a la. Mwen entèpele l sou sa. Se li ki ka fè sa, se li ki pou fè sa. E m panse premye minis la, m di l sa ankò, diwo de sè 71 an, gwo pwofesyonèl ke li, yon gwo newochirijyen. ke li ye, se li ki ka fè sa, son gouvèneman enterimè ki ka fè sa e jodi an li o pye di mur, fòl adrese sèten pwoblèm ke ki pat ka adrese lontan paske jodi an m sur ke se pa on moun ki bezwen de enterè patikilye pèsonèl, se sèvi li vin sèvi peyi l. Sa vle di kounya la m panse ke euh chofè sa yo yo de bon dwa pou kapab manifeste. Men ekoute, an nou wè ki sa ki a la baz de desizyon sila. Chofè transpò pwodui petwolye yo menm antre an grèv. Depi jounen jedi 21 an, asosyasyon chofè pwodui petwolye yo, yo menm, yo fè anons sila swit ak yon nòt. Grèv sa gen pou objektif pwoteste kont ensekirite a nan peyi Dayiti nan dènye tan sa yo, daprè pòtpawòl. ACPPH lan ki se Pierre Jean Claude ki anonse mouvman grèv sa ap fini jiskaske otorite yo tande kri yo. Pierre Jean Claude ensiste sou enpòtans chofè pwodwi petwolye yo nan peyi a alòske yo trete moun sa yo an paran pov. Ekoute byen, anpil fwa yo pran chofè sa yo ansanm avèk gaz yo. Yo konn kidnape yo. Epi yo pran machin nan, lè yo fin pran machin ki gen gaz la, lè yo fin pran gaz la, ebyen yo vann machin nan o pri de 25 mil dolar ameriken. E dèfwa se anpil negosyasyon pou ke chofè la li menm yo kite l ale. Donk na konprann ke bagay la vrèman difisil nan peyi Dayiti jounen jodi a la, donk peyi a dwe fèmen. Eklatman sa a, m panse eklatman sosyal sa a, li bon pou chak grenn ayisyen k ap viv nan peyi a paske nou menm nou pa ka kontinye viv konsa. Pa bliye, a chak emisyon m fè, m toujou di nou, nou plis wè enterè moun ke enterè pa nou. Nou gen dwa genyen yon moun ki gen yon pwoblèm nou pran lari a nou manifeste pou li. Ò nou menm, lè se nou menm ki gen pwoblèm nan, nou pa vle manifeste. M pa ka konprann bagay sa a menm non mwen menm. Alò fò n di ke gen plizyè zòn nan kapital la ki bloke nan maten jedi 21 oktòb 2021 an, sitou nan zòn Lalu, Dèlma 33, 47, 83. Ebyen se nan menm objektif mouvman sila a kote ke chofè yo menm yo antre an grèv men, 2 taksi moto yo menm yo mete kawotchou ak dife nan lari an pou kapab mande pou yo jwenn gaz paske se pa nòmal pou kapab lè w ap chache pou bouske yon ti gaz ou jwenn yon galon a 1000 goud a 1500 goud waw se grav an Ayiti lòske w pwonons le mo kidnaping ebyen m panse ke Sa pa deranje anpil moun paske nou fini pa abitye. Eportan, se yon fenomèn ki apovri nou. Se yon fenomèn ki la pou kapab lage nou nan twou. Pi plis, fò n di ke gen omwen 119 ka kidnaping ki resanse pou premye mwatye mwa oktòb la, dapre Selil Obsèvasyon Kriminalite. Kantite moun ki anlve. Sòti janvye pou rive oktòb 2021, rive nan 782 kont 796 an 2020. Pami moun sa yo genyen 53 resòtisan etranje. Fenomèn kidnaping nan kontinye ap vale tèren nan peyi an depi mezi ki anonse pa bo kote otorite yo pou kapab palye ak pwoblèm sila. Pou sèlman la premyè mwatye di mwa doktòb, 119 moun anlve. Tande byen wi, daprè bilten nimewo 6 Selil Obsèvasyon Kriminalite ki li menm soulinye ogmantasyon ka pa rapò ak mwa pase a. Pandan menm peryòd sila, 61 ka kidnaping endividyèl resanse kont 18 ka kolektif pami yo 16 ameriken, yon kanadyen ak yon chofè ayisyen ki anlve samdi dènye pa bò kote mesye 400 mawozo yo. Selil la sinyale tou, Si genyen leve kanpe kont kidnaping, ebyen m panse ke popilasyon an gen rezon. Men gen yon towo la a, m ta kapab di, li fè inanimite nan peyi a. Wi, mesye sa li fè inanimite pa rapò ak moun ki ap kritike jesyon li, pa rapò ak moun ki pa vle wè fason li menm l ap fonksyone. Non li se Ariel Henry. Si w al fè yon ankèt, m pa kwè w ap jwenn yon grenn moun ki renmen Ariel Henry. Sa k ap pase nan peyi a la a, m panse ke se de bagay ki ap jwe kont premye minis Ariel Henry paske bagay la grav. Bagay la grav. Jounen jodi a la a gen anpil vwa ki leve. Anpil moun depi lè non Ariel Henry te soti nan euh rapò kòm kwa euh li te pale nan telefòn avèk Joseph Felix Badio, anpil moun te gen pwoblèm sou sa. Jounen jodi a la a Ariel Henry Se pèsonalite ki plis deteste par la popilasyon, par de lidè de lopozisyon, par la klas politik. Ariel Henry toujou la. Men, lès mwa vo dire kèlke choz. Nou pa vle wè Ariel Henry, n ap manifeste maten midi swa, o Ariel Henry se pwoblèm nan. Men, y a yn men k ap jwe de manyè diskrèt. M wè nou pa vle ale nan orijin bagay la. Ariel Henry! Nèk yn manèt, men y a yn men ki dirij la manèt. Dès le commencement nou te gen tandans dire que Ariel Henry c'est le choix d'un ancien président. Si Ariel Henry a été le choix d'un ancien président, ebyen jounen jodi a la a fòk nou adrese nou tou ak ansyen prezidan sa pou n di l ekoute, nou fè peyi a anpil tò, jounen jodi a la a, Si tout moun leve kont Ariel Henry fok Ariel Henry mare paket li ale m wè tout moun oo Ariel Henry Ariel Henry Ariel Henry men komsi nou pa wè les etats unis kap soutni Ariel Henry nou pa wè kek moun la a nan klas politik lan kap soutni Ariel Henry mwen m pa wè se Ariel Henry non ki problem nan paske yon lepè 71 ans konsa depil jwenn de twa bon manifestasyon nan kol la a ebyen li prale men gon bagay moun konprann. Depi nèg yo rive nan pouvwa nan peyi Dayiti, yo voye lajan bay bandi, y ap simaye lajan agòch adwat, se yon mannyè pou kapab jere pouvwa a. Men ban m di w, yon lepè tankou Ariel Henry, 71 an, m pa kwè w gen anyen la w ap regrèt. Si s on presyon k ap fè pou kenbe pouvwa a, pou ret sou pouvwa a, di nèg la, ou pa ka pran presyon sa yo ankò, w ap kraze w kite sa bon, tout moun pa vle wè w, ou rete la nan figi moun. Ou pa wè se ouk pwoblèm nan ale pou wè eske bagay yo ap chanje m kwè nou te fèl konsa sou jovenel tout moun oo jovenel se move je jovenel se gang jovenel se papa je 9 fò jovenel ale bon nou pat menm jwenn ale a se asasine yo asasinel gravman men jounen jodi a nan kisa n tonbe fòn di nou fè peyi a anpil tò depi lontan nèg ap touye moun nèg ap fè konplo yo touye desalin peyi a plonje nan Kriz politik, yo touye Jovenel Moïse 4 fwa pi mal, a mesye, pa gen peyi. Antouka mwen panse ke popilasyon an, nou jwenn yon bèl okazyon pou n kapab fèmen peyi a. Chak moun fèmen zòn yo, bandi yo souple, fò n bay popilasyon an yon chans. Sa ka rive gen moun la a ki vle manifeste kont Ariel, sa ka rive gen bandi ki gen kòb nan men yo pou kapab fè pwopagann pou Ariel. Men mesye, sa ka rive nou pran kòb la se vre, men an nou wè bagay la pa bon. An nou wè bagay la pa bon paske si moun bò kote w la k ap plenyen pou sekirite, ò ou menm ou alorijin de ensekirite a, fò w poze tèt ou yon kesyon wi. Fòk ou poze tèt ou yon kesyon. Donk jounen jodi a la mesye, nou fè anpil se vre. Popilasyon an pa fè anyen. Popilasyon an pa fè anyen. Donk li rive nan yon moman pou ke nou bay popilasyon an yon chans. M pa konprann non. Pèp la tèt atè paske il se fè museler par des bandits armes, il préfère défendre l'intérêt d'autres personnes, epi n ap kreve mezanmi. M panse sa se okazyon. Pou tout kote bloke. Mesye vilaj de Dye. Mesye nan gran ravin. Nan matisan. Nan ti bwa. Nan site soley. Bay pep la yon chans pou li manifeste. Bay pep la yon chans pou li eksprime. Dezako li. Ral bol li fas ak sa kap pase nan peyi a. Nou paka kenbe pep la an otaj konsa. E pèp la nou menm tou, fòk nou deside pou n di kisa n ap fè. Paske, pa bliye m di nou, nou gen yon bèl okazyon devan nou la pou n tou pete apse a. Mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi aprè, qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!